Frè m ak sè m k ap viv nan peyi Dayiti tankou aletranje, ou nan batay. Pèp Ayisyen siye dlo nan je w, ou nan batay. Fwa sa a, Abraram di se fini. Medam, matmwazèl e mesye, se chak jou n ap pete kouri kite peyi n, Nou tankou moun yo fè ranvwa dèyè nou, n ap bouske lavi sou tout tè. Men tandiske nou gen yon moso tè ki rele nou chè mèt chè mètrès, nou pa ka viv ladan, n ap pran imilyasyon lòt kote. Non! Se pou n leve kanpe pou n di fwa sa a, bagay la pa ka kontinye konsa. Operasyon lòk tout fontyè, se teknik sa anpil Ayisyen itilize pou bay repons ansanm avèk gouvèneman dominiken an depi yon bèl bout tan ki anonse yon operasyon depòtasyon masiv kont Ayisyen. Medam, matmwazèl e mesye, desizyon sa ki gentan fè anpil anpil dominiken nan plen yo pa ka pase pou rantre sou teritwa Ayisyen ansanm avèk machandiz, yèswa la anpil nan yo dòmi sou fontyè, machandiz kòmanse pouri. Eske Ayisyen ap kapab reziste? Eske Dominiken ap kapab reziste pa rapò ansanm avèk desizyon sa? Rale chèz ou, nou gen detay pou ou. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map di ou mèsi mèsi paske ou fè n konfyans pou nou enfòme ou e mèsi pou fidelite ou ak pasyans ou mèsi paske ou like mèsi paske ou abòne e mèsi paske ou pataje videyo a sa fè nou plezi. anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w Fouco. Medam matmwazèl e mesye mes chers compatriotes nou nan batay non. Bagay la difisil, nou rive nan yon kafou, se swa nou viv, oswa nou mouri. Pandan tout semèn pase yo la a, jan ke m te toujou di l, prefere nou viv ansanm avèk yon sèl grenn je, yon sèl ponyèt men n konnen nou lib, olye pou n ap viv avèk yon strès maten midi swa nou son ekip bann mò an vakans. Medam, matmwazèl e mesye, dosye Repiblik Dominikèn pran yon lòt dimansyon. Fòm diw, jan ke wap gade imaj sa yo la, ebyen se dominiken ki ta rantre nan peyi dayiti ansanm avèk machandiz, ayisyen fèmen fontyèl, kòm etan done gouvènman dominiken an pran desizyon lap depòte ayisyen devan dèyè, donk yo menm yo di, ebyen wap depòtem, pa gen pwoblèm, rete ak manje w lakay ou, ou mèt voye moun mwen bon mwen. Pa gen pwoblèm, rete ak manje w lakay ou, donk sitiyasyon sa ki gen tan fè anpil dominiken kòmanse fache, fristre paske anpil defisi ap fèt, pa bliye majorite pwodui ki fèt an Repiblik Dominikèn se ayisyen ki nan chan yo, e non sèlman sa tou se nou menm ankò ki achte yo nan men yo. Donk nan sans sa a, Ayisyen yo di, se pa rasis w ap fè, se pa depòte w ap depòte, ebyen operasyon lòk tout fwontyè pou bay repons ansanm avèk prezidan Abinader k ap depòte Ayisyen pasi pala depi yon bèl bout tan. Donk, medam, madmwazèl e mesye, fòk mwen di w, si jounen jodi a, gouvèneman dominiken an kapab pran yon desizyon konsa, e vole ponpe map diw yo gen rezon yo yo gen rezon yo pou yo fè sa yo ap fè a men nou menm nou sipoze ranmase kanson nou ranmase pye nou donk moun sa yo yo ap depote a silvouplè lè ke yo fin pran yo depote yo gouvènman an mete yon not deyo poul fè konnen ebyen moun sa yo ki deja soti yo depote yo pran non yo. yo p ap ka rerantre sou teritwa dominiken an ankò. Menm si yo te gen byen, menm si yo t al mete yo kòrèk, yo al achte viza, yo fè sakrifis, si paspò te ekspire yo al refè paspò, yo p ap ka rantre sou teritwa dominiken an ankò silvouplè pou yo vin pran sa ke yo te posede. Donk si yo te fè 3 zan, si yo te fè 2 zan, si yo te fè 1 an sou teritwa dominiken yo te deja gen byen, dezole tout byen sa yo rete. yo pèdi ou pap kapab retounen vin pran yo ankò. E selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, donk ta sanble la a gen lòt desizyon kap pran pou mande lapolis pou rantre kay nan kay ayisyen pou fouye. Ou legal pa gen pwoblèm, ou pa legal yo ap ranmase nou tout al mete nou sou fontyè a tou dousman. Donk mèdam matmwazèl e mèsye, moun sa yo yo ap depòte, se pa moun ki vin fè dezòd an Repiblik Dominikèn. Se pa moun ki vin vòlè afè moun an Repiblik Dominikèn. Se pa moun ki vin boule kawotchou an Repiblik Dominikèn. Moun sa yo yo ap depòte yo, se pa moun ki vòlè lajan Petro Karibe a. Se pa yo menm ki vòlè lajan koperativ la. Se pa yo menm k ap destabilize peyi Dayiti. Se pa yo menm kap kraze, se pa yo menm ki genyen franchiz, se pa yo menm ki gen gwo kontra nan leta, se pa yo menm kap naje nan dlo twouble, se pa yo menm ki mèt estabilite nan peyi dayiti. Men se de senp sitwayen kap pete kouri kite lakay yo pou vin chèche lavi miyò yon lòt kote. Donk, jounen jodi a, leson sa a, Repiblik Dominikèn ban nou, n ap fèmen fontyè, se vre, paske si nou konn fè 3, 4 mwa lòk lakay nou, se pou n leve lòk la, vin mete l sou fontyè a pou bay repons, pwiske sitiyasyon an konplike, bagay yo vrèman grav. Men, lè ke nou fin leve barikad yo, nou vin depoze sou fontyè, se pou n file manchèt nou, se pou n pran baton nou, pou n desann anba a, pou n pase pran oligak kowonpi, pou n pase pran politisyen, puiske nou pa ka de sitwayen pezib, nou pa nan gang, nou pa konn vòlè, nou pa pase nan leta, pou se nou menm k ap soufri, pou se nou k ap pase mizè. Non, pèp ayisyen, Ou bourike twòp pou ap bay chwal galonnen, se moman pou pran responsabilite w, moun kap fè w mal la, lougawou kap manje pitit ou a, se pa pete kouri kite katye pou li, men se mache sou lougawou a ak manchèt ou detwi lougawou a pwiske ou sipoze viv paske w pa anmerde moun. Donk, medam, matmwazèl, se mesye, ou kapab raple ou nan jou pase yo, lè Jovenel Moïse te la. Anpil nan nou pa t konprann Jovenel Moïse. Se lè li mouri, malerezman, anpil, anpil nan nou ap di kèt, Jovenel Moïse te gon konba l t ap fè, se pa t yon ti konba ki te piti. Donk, m ap gade e reyaksyon divès gwo mèt opinyon an Repiblik Dominikèn ki vrèman fache pa rapò ansanm avèk desizyon ki pran an, puiske agrikilti an Repiblik Dominikèn repoze sou do Ayisyen. Konstriksyon an Repiblik Dominikèn repoze sou do Ayisyen. E tout fatra lakay yo se anba yo voye l pou yo vann li. Donk, yon peyi konsa eske ou ta sipoze nan pwoblèm ansanm avè l? Non. Nou kapab raple nou te gon epòk yo t ap depòte Ayisyen. Jovenel Moïse te di pa gen pwoblèm, lè w ap vini, vini avèk manchèt la, vini avèk wou a, vini avèk piko a pou n plante lakay. Anpil politisyen oligak kowonpi te rele anmwey, woy, Jovenel, sa w ap fè la, moun yo ap kouri, etsetera, kounye a w ap di yo vini a manchèt, vini a pikwa. E jiska moman m ap pale ansanm avèk ou la, w ap gade fason y ap arete moun, y ap bat moun, premye minis Ariel Henry poko janm fon twit. Bon, gade imaj sa pèp ayisyen, eske l te kapab fè twit? Li pa kapab pase w pa wè, se ti kado l ap pote pou Abinader, pou gwo sèvis l ap bay ayisyen an Repiblik Dominikèn. Meni! Men ni pèp ayisyen se ti kado li t al bay Abinader ou raple ou somè ameriken yo e ti kado tèt atè papa mèsi bokou donk ou tou wè son tchoul son restavèk son maryonèt ki nan tèt peyi a pa gen anyen nou kapab espere de sa a pa gen anyen nou kapab espere de li jamè Jovenel Moïse nan epòk kowonaviris t ap fè aktyalite. Yo te menm fè konnen se Ayisyen k ap rantre ansanm avèk kowona an Repiblik Dominikèn. Prezidan dominiken an deside fèmen fwontyè. Jovenel Moïse di pa gen pwoblèm, e pa fwontyè ou fèmen. Ebyen, imedyatman, li menm li pral ouvè fwontyè paske twòp manje ap gaspiye, li pral ouvè pou l vin vide l nan poubèl la. Jovenel di fèmen pou mwen silvouplè. Fèmen pou mwen silvouplè paske fò w aprann respekte moun. E lè yo tap depòte a, Jovenel di vin a manchèt la, pa bliyel, pa kitel dèyè, vin avèk ou a paske m konnen se plante wal plante. Jounen jodi a pèp ayisyen ou kapab konprann, nèg sa yo pa tap janm deside pou kanal irigasyon ki tap konstwi sou rivyè masak la fèt. Paske jounen jodi a pèp ayisyen si kanal sa te fin fèt, majorite moun kap plante, an Repiblik Dominikèn t ap rantre nan peyi Dayiti, yo t ap jwenn dlo. Pase kanal sa t ap gen posiblite pou l wouze tout plenn Nòdwès la nèt pèp ayisyen. Donk nou t ap jwenn dlo pou nou fè manje. Men malerezman nou gon pakèt bann politisyen visye souflantchou saf, Jovenel Moïse te di yo mete tèt ansanm avè m, mwen prè pou m ba nou 95 pousan. M ap ret a sen pou san, paske fòk popilasyon an viv, fòk peyizan an gen bagay nan men l, fòk ke li gen dlo pou l wouze l atè. Se pa sèlman lè lapli tonbe pou l jwenn ti gout dlo pou zèb pouse, pou manje pouse. Men nou gen dlo a, nou gen solèy la, nou gen tout bagay yo la a. Men ki sa k fè n pa ka fè manje nan peyi nou? Yo tout te wè Jovenel Moïse fou. Yo tout te wè Jovenel Moïse gen foli, jounalis. Gwo mèt dopinyon politisyen se manifestasyon, kraze brize, fò l ale fò l ale. Ebyen, jounen jodi a pèp ayisyen, reyalite a devan je ou. Reyalite a ap frape ou. Reyalite a anfas ou. Jovenel Moïse nan pye manti l jounen jodi a nou menm nou nan pye verite nou. Donk moun sa yo ki tap destabilize, moun sa yo ki pat vle wout fèt, moun sa yo ki pat vle kanal irigasyon konstwi, moun sa yo ki pat vle ponp enstale, jounen jodi a nou pa ka nan jwèt ansanm avè yo, jounen jodi a nou pa ka nan ranse ansanm avè yo, jounen jodi a se pa nou sèlman pou yo ap depòte tandiske nou pa nan leta, nou pa nan vòlè, nou pa gen chèk zonbi etc. Donk, se pou nou pase pran yo anba a, pou nou ba yo monnen pyès yo. Blan pa ka sèlman kanpe, di wou li revoke, viza bloke, kont epi lage yo nan savann nan, non. Jounen jodi a, pèp ayisyen, se pou pran manchèt ou, pran baton ou, pran pikwa ou, pran rato ou, pran pèl ou, paske lè blan fin koupe viza a, li kite l nan peyi dayiti, li bloke kont li, Donk se dechè a, se fatra a l renmen tou. Ou menm m degaje w pran responsabilite w chèche bourèt ou pou elimine fatra nan peyi a. Twòp fatra politik, se dirijan nou yo ki mete nou nan sitiyasyon sa. W ap gade mesye, on fanm ansent li rive devan lopital. E nou kapab wè, menm nan lagè pèp ayisyen, si de peyi ap batay, imedyatman, youn nan peyi yo leve yon drapo blan lòt peyi a pa gen dwa tire sou li ankò li pa gen dwa tire sou li pwiske li di m fè lapè donk m pa kapab ankò m bay vag nan tout gè ou konn tande ki gen nan mond lan timoun ansanm avèk fanm ansent moun sa yo toujou privileje paske nan batay anpil moun ap mouri men se timoun yo k pral ranplase. Se fanm ki bay lavi. Ti moun ki nan vant lan fò pwoteje l pwiske li inosan youn e non sèlman sa tou ou pa konnen ki sa l pral devni demen si Dye ve ou dwe pwoteje l. Devan lopital la pèp ayisyen yo fèmen baryè fanm nan pouse ti bebe a li mete l atè. Donk avèk sa kap pase aktyèlman la nan peyi dayiti, avèk sa ayisyen ap konnen an repiblik dominikèn, atò pou Mateli di m li dòmi alèz? Kòman Mateli fè dòmi alèz? Kòman Prive fè dòmi alèz? Hein? Eksplike m pèp ayisyen, kòman Aristide fè dòmi alèz? Men m sou tande yo ap konstwi gwo lopital, men kou yo malad yo floup, yo vole tonbe Kiba. Kòman dirijan nou yo fè dòmi alèz? Kòman senatè, depite, minis yo fè dòmi alèz lè yo ap gade jan de sitiyasyon sa? Bon, kòm etan done yo pa moun tou. Paske, si nou te konstwi lopital lakay nou, son leson pou nou aprann renmen peyi nou. Son leson pou nou sispann kite politisyen kraze lajan apre sa pou y ap vin kanpe ap gade nou te pra te mayi. Non monchè! Atò, pou Mateli fin pa sonw lajan konsa? E pa li sèlman non ki boule lajan Petro Karibe, tout gouvènman l nan nèt. Soti sou Preval, Privè li menm se pyafe l pyafe nan lajan sa. Kòman mesye sa yo fè dòmi alèz? Atò nou rete n ap gade yo nan zye konsa? Nou rete n ap gade yo, n ap rele yo onorab? A chak fwa peyi a twouve l nan sitiyasyon konsa, depi 1900 jamè, y ap plede di w yo gen solisyon kriz, n ap gade yo konsa? Nou p ap fon bòt sou yo? Nou p ap fon kou sou yo tou? Jounen jodi a w ap gade, w ap tande mezanmi kri Ayisyen an Turquie. Gon Ayisyen ki pann tèt li. Yo pran yo mete yo nan prizon plis pase yon semèn, yo ap ba yo yon boutèy dlo pa jou, yon tomat ak yon bonbon sèl. Tandiske w gen dirijan. Lè w ap gade fason yo ap depòte Ayisyen men, kote relasyon diplomatik yo? Sa k pase? Eske dirijan yo pa okouran? Eske Ayiti pa gen entènèt? Eske pa gen siyal nan peyi dayiti pou yo tande nan twou zorey yo sa kap pase a? Si yo bouche zorey yo, yo pa vle tande, se pou n debake lakay yo, frape mitan tèt yo ak kout baton pou yo aprann tande. A e nan kafou nou rive la a pèp ayisyen, nou pa ka fè lach pwiske nou mouri deja. Lè w mouri ou pa pè santi, lè w mouri ou pa pè ankò. Lè w nan pwoblèm, lè pitit ou malad, lè lougawou soti pou manje tout ras ou, mèt vant ou se mache sou lougawou a, se pa pete kouri chanje katye pou li. Piske Ayiti se pou nou, e nou tout nou sipoze viv alèz nan pwòp peyi nou. Donk, operasyon fèmen fontyè se yon desizyon Ayisyen yo pran pou bay repons ansanm avèk gouvèneman dominiken an. Donk, lè ke nou fin fèmen fontyè yo pou 1, pou 2 tou, fò n file manchèt nou, fò n chèche baton nou pou n desann. fò n al kay minis nou yo, fò n al kay ansyen minis nou yo, fò n al kay ansyen senatè nou yo, fò n al kay ansyen depite, ansyen majistra nou yo, mache lakay yo paske yo te gen responsabilite. Pa gen pyès moun k ap vin di m se pa mwen menm se blan an. Pase lè n ap vòlè, lè n ap fè ventan nan dwòg, nou pa janm di m se blan. Lè n ap fè konplo pou n manje prezidan, nou pa janm di m se blan. Men kòman fè kou pou n konstwi peyi nou toujou di m se blan. M pa p pran sa nan men yo. Pèp ayisyen si pa t gen sitirans pa t ap gen vòlè. Pandan mesye yo ap di w yo pa kapab se blan se blan men yo jwenn kote pou yo dechèpiye, pou yo vòlè san gade dèyè. Se sa k fè nan jou pase yo e n ap avanse a gran pa ansanm avèk pwojè sa a. Petisyon. Blan an koupe viza fanmi moun sa yo, pitit moun sa yo, yo pa sipoze rete ap viv nan peyi aletranje, yo tout sipoze desann nan peyi dayiti tou. Paske si pitit politisyen nou yo te nan peyi dayiti, yo t ap konnen fòk lekòl fonksyone, yo t ap konnen fòk pwofesè yo touche. Si pitit politisyen nou yo te nan peyi dayiti, yo tap sispann politize etidyan yo. Inivèsite tap fonksyone nòmalman, yo tap batay pou genyen pi bon inivèsite toujou. Paske pitit yo tap la tou. E lè gen manifestasyon, si ke wap bay etidyan 10 mil goud, 15 mil goud pou yo al boule kawotchou, pitit pa ou la tap fè pati de yo. Paske ou pa ta ka sere pa ou la lakay epi ou voye lòt yo, jamè. Pitit pa ou la tap la tou. Lè konsa ou tap wè l son wont pase ou tap di kèt fòk pitit mwen al lekòl, fòk ke l aprann, fò l al nan inivèsite, fò l aprann nan lapè, ebyen m pa ka rantre nan liy sa. Si pitit otorite nou yo te nan peyi Dayiti, tap gen sekirite. Se paske nou ba yo twòp legen pèp ayisyen. Se paske nou ba yo savann nan pou yo galonnen. Jounen jodi a fò n rale kòd la nan kou vòlè yo. Fò n rale kòd la nan kou pwostitiye politik nou yo. Fò n rale kòd la pou nou di yo abrakamdi se fini. Non, ou pa kab galonnen nan savann nan konsa. Fò w konnen gen moun ki la yo merite sèvis. Si pitit yo te nan peyi dayiti yo pa tap rantre nan gang konsa. Paske, lè yo antre nan gang pasi pala, sa a li menm l ap tire kout pwen, kout pye sou lòt, sa ki pral pase lè konsa? Pitit ou ap nan lari, madanm ou ap nan lari, ebyen nenpòt bal mawon ka pran l tou. Si pitit yo te nan peyi Dayiti, yo pa t ap rantre nan trafik zam konsa! Pase kanmenm, t ap gen yon galil, t ap gen yon doub chaje k pase sou pitit yo, ki t ap pase sou madanm yo. Yo tap fè pridan, men se paske yo fin leve tout ras yo, tout jenerasyon yo, yo al mete kote ki gen sekirite, epi nou menm ki la, yo dwe nou sekirite, nap peye yo, nou pa ka jwenn ti kal sèvis. Non, jounen jodi a, pitit yo ak madanm yo pa ka alèz nan peyi aletranje, tandiske nou nap kouri epi nap peye yo. Fò nou ba yo leson, fò pitit yo a madanm yo retounen nan peyi Dayiti tou, pase ke moun, pase ke peyi ke w leve, w al mete yo, peyi sa gen lapè, gen la jistis ak sekirite, sitwayen nan peyi sa se tan l li te pèdi pou ke li te konstwi sa, se tan l li te pèdi pou ke li bati demokrasi, pou ke la jistis, paske demokrasi se la jistis ki kenbe l. li rann lajistis fò, li rann enstitisyon l yo fò. Donk si jounen jodi a ou kapab al met madanm ou a pitit ou la se paske yo te pèdi tan yo, yo te fè sakrifis pou yo konstwi yon bagay. Non, ou pa ka renmen tou pare konsa. Se pou madanm ou a pitit ou rantre nan peyi Dayiti. Menm jan an Repiblik Dominikèn yo ap depòte Ayisyen pasi pala, nan peyi, nan lòt peyi kote w al. foure pitit ou an frans, kanada, lèzetazini byen ke tout la jounen wap pale, wap pale blan mal tandiske se la madanm ou a pitit ou ye, se pou yo retounen tou nan peyi dayiti pou nou vin chita pou nou fè peyi. Se pou yo depòte yo tou pou nou vin chita pou nou fè peyi paske si pitit ou te nan peyi dayiti ou pa tap vòlè konsa. Ay pitit ou tap lekòl? Lap wap vòlè lajan timoun nan lekòl tap tonbe fawouche l di l papa l son ti vòlè ou son pitit vòlè pa pa ouvè kò w sou moun donk lè timoun nan rive lakay lap esplike w sa ti zanmi ap fè l ou tap pran responsabilite w si pitit ak madanm otorite nou yo te nan peyi dayiti pèp ayisyen jounen jodi a mizè sa nap konnen an nou pa tap konnen l. Non! Si pitit ak madanm politisyen nou yo te nan peyi Dayiti, pran imilyasyon ap pete kouri pou al chèche swen lòtbò jiskaske fanm ansent ap pouse yon pitit devan baryè yon lopital tandiske gen medsen sou lòt pwent lan, nou pa t ap konnen l paske yo t ap batay pou ke gen lopital paske madanm yo ak pitit yo se la a yo ta prale lopital tou. Gade sa k ap pase nan peyi Rwanda aktyèlman la a. Tout politisyen dwe rete nan peyi a pou pran swen. Koman w fè chèf wap pete kouri w al pran swen lòt kote. Ou renmen tou pare twòp, ou pap janm batay pou gen lopital. Non, pèp ayisyen pran responsabilite w. Kanmenm mwen konnen, fòk ke eleksyon fèt nan peyi Dayiti. Zafè yon nonm ap mache ala kanpay ap di vote, ou wè se sèlman li menm itan kon loray kale, nou pa nan vote vakabon fò nou konn fanmi w. Lè w vòlè yon lajan pou nou debake lakay ou pou n di madanm ou ban nou eksplikasyon kòman w santi w pou w gen yon mari k ap vòlè lajan leta. Non, nou pa ka kontinye konsa. Se paske nou ba yo twòp legi ki fè w wè nan palman an Don Kato te gen posiblite pou l bwote kaka pou l al vide la. Se paske nou ba yo twòp chan lib. Si pitit ak madanm nou an kato te nan peyi dayiti, li pa tap janm oze fon bagay konsa. Paske nan lekol la, yo ta pral dil, yo ta pral di pitit li a, papa w son machann kaka. Li pa tap janm fon bagay konsa. Jamè li pa tap fel. Si pitit Andre Michel te nan peyi dayiti, li pa tap ka fouti viv sante aktyelman la. Pase yo tap dil papal pase tout tanl nan destabilize peyi nan redwi peyi an sann. Ou son ti ajan ewozif ou pa moun. Si pitit ak madanm nenel kasi te nan peyi dayiti le konsa li tap deja bay eksplikasyon sou lanmo konsila ki te mouri nan delma 40 be. Non pèp ayisyen, non! Ou bese lè bra twò vit. Gon seri de pwovèb kreyòl fò nou kòmanse elimine yo lakay nou. Pito nou lèd nou la. Biyè leta se chwal papa. Non! Biyè leta pa chwal papa. Yo pa kab dechèpiye nou konsa. Se senp sitwayen nou ye. Wap gade ki kantite moun ki soti nan peyi dayiti. Gen ayisyen ki soti nan peyi dayiti, ki soti nan vil pwovens yo, menm machin yo pat konn wè nan peyi yo, yo vin travay nan chan, tandiske nou gen tè, nou gen dlo, nou gen kapasite, nou kapab, men se paske nou annafè ansanm avèk twòp dirijan sousou, yo gen volonte pou yo esklav, ki fè wè nap viv sa nap viv jounen jodi a. asasina Jovenel Moïse pèp ayisyen ou raple ou sa ki te pase sou rivyè masak anpil frap anpil frap anpil frap pèp ayisyen apa dènyèman la Moïse Jean Charles vini l di ou kareman o Jovenel Moïse detounen rivyè al voye l sou bò dominiken an li detounen rivyè al voye l sou bò dominiken tandiske ou se nèg nan nò menm jan avèk Jovenel. li tap batay pou kanal irigasyon sou rivyè masak la konstwi pou plèn nò a kapab awoze, ki kapab fè pòm de tè, ki kapab fè pwa, ki kapab plante sitwon, ki kapab fè mayi, ki kapab fè manje. Jovenel mouri pou 1, pou 2, ebyen jounen jodi a pèp ayisyen, se zèb, se raje ki pouse nan kanal la, Ariel pat gen misyon sa. Se nou kap domi ariel ap travay paske nan jou pase yo ou te konn foul on machin pou 1200 dola jounen jodi ou bezwen 2360 dola konsa pou foul on machin se nou kap domi ariel ap travay si nou te boule yon peyi pou tèt 15 goud yo te mete son gaz jounen jodi ya. pou yo ogmante gaz la a 128 pou 100 pou n rete konsa nap gade gouvènman an nan je non pèp ayisyen ou tro lach dosye pito nou lèd nou la non bagay la pa ka rete konsa dosye map fèmen je m pou m bwè dlo santi map bouche nen m nan non bagay la pa ka rete konsa ou gen dwa pou viv ou gen dwa a la sante ou gen dwa a la jistis ou gen dwa pou viv nan peyi ou ou gen dwa a ledikasyon Ou gen dwa sa a! Se pa achte w ap achte figi moun, ebyen moun ki anpeche w jwi l, moun ki anpeche ke w jwenn sèvis la, se pou w mache sou li. M pa p ka di ou se milat, paske se moun sa yo, mou Ariel sanble avè m, tèt li grenn menm jan ansanm avè m, moun ki pase nan ministè yo, moun ki nan dwàn yo, Moun ki senatè depite yo se moun ki sanble avèk mwen yo ye. Yo pase kòm entèmedyè oligak kòwonpi yo ebyen fòn elimine entèmedyè a. Pase chen sa yo pi rèd toujou. Dji popo sa yo pi rèd pase mèt jaden. Imedyatman n fin bay mesye sa yo yon leson m pa kache di w ebyen pap genyen obstak pou nou. Se swa nou viv oswa nou mouri. Si n pa ka viv nan peyi nou, moun ki fè nou pa ka viv la, li menm li pa sipoze viv tou. Si m pa ka gran nèg nan peyi m, moun ki anpeche m gran nèg la, li pa ka gran nèg tou. Si m pa ka gen gwo biznis nan peyi m, moun ki anpeche m gen gwo biznis nan, li pa ka gen biznis tou. Pa gen kesyon de santiman, m ap gade w, pa akoz de koulè w. Non, non, non, bagay la pa ka rete konsa. Bagay la pa ka rete konsa. Depi 1900 jamè ou gon pakèt bann chèf kap diw yo ap batay kont sistèm, yo ap batay kont sistèm. Ou pa wè sa yo ap fè. Sa Mondel dou la ap batay. Avan yo te dou yo ap batay kont Jovenel Moïse. Jovenel Moïse asasine bagay la vin pi di toujou. Sak pase? Se yo menm ki boukliye, se yo menm kap chofe sistèm nan. Se yo kap chofe sistèm nan. zansèt nou yo, Desalin te idantifye, wi, Desalin te idantifye enmi an e l mache sou li. Li pa t rete l ap tire kout manchèt devan dèyè, fè manifestasyon devan dèyè, non. Li pa t nan tout rans sa yo. Li mache sou blan franse, pase se yo menm ki te enmi an, se yo menm ki kenbe yo nan lesklavaj. Te gen anpil trèt! Yo pase pran yo tou. Donk jounen jodi a pèp ayisyen, moun ki anpeche nou viv nan pwòp peyi nou, se pou n mete yo deyò. Se pou n mete yo deyò paske nou pa ka ap pete kouri kite kalòj nou pou mal fini. Jamè bagay la pa ka fèt konsa. N ap kouri monte, kouri desann, nou san destinasyon. Ou achte machin nan, ou santi l pa pou ou. Ou rive nan lòt peyi ap w achte kay la, ou santi l pa pou ou. Tout sa w fè, ou santi l pa pou ou. Ou dispèse, ou gaye, ou tankou foumi fou sou latè beni. Moman rive pou nou rasanble nou, pou nou fè revolisyon an. Moun ki anpeche nou viv, pase sou yo san pitye pou yo. E lè nou tout fin rasanble, nou rantre lakay, nou bay oligak yon leson, nou bay boukliye sistèm nan yon leson, nou bay kominote entènasyonal la yon leson, e se lè sa a n ap kapab di, Papa Nasyon an Desalin, repoze anpè. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun non pa mwen se fouco e nap kwaze nan yon lot video pita sete rete konekte bizou bizou one love.